Misye pou kantite polisye mwen debake dèyè Ariel kal fè ti kòb mesye eske nap dakò pou kidnapping retounen ankò nan rejyon metropolitèn nan konsa popilasyon nap dakò sa moun petyon vil kanapevè debisi pako nap dakò bay sa moun nan laboul nap dakò sa. Mesye, nap dakò pou kidnapping retounen nan boul figi nou la nan peyi a? Nap dakò mesye? Dayè, bon m di nou yon ti bagay mesye, si nou gen malè deplase blende yo la sou vilaj mesye, tout moun mèt mare pakèt yo kite peyi a. Si mesye n gen malè, Frantz Elbe, kòm chèf polis la, Si w gen malè ou kanpe operasyon sou vilaj la, tout Ayisyen t gen mwayen mèt pati kite peyi a. Paske sa pwouve konplisite n ak bandi yo. Majorite moun ki moun si, ki pezib kite vilaj deja. M di n sa. Si w pa t konn sa, m ba n sa kòm enfòmasyon. Majorite moun ki pezib kite vilaj deja. Ok Dèyè nèg yo lè yo rive nan yon kay yo wèl fèmen yo tou mete yo tou mete sòlda yo abite ladanl Si w pat konn sa m di n sa jodi a Fenomèn vilaj gran ravin kanaran fòk li fini nan peyi a Si nou paka fè sa nou mèt nou tout mèt demisyone an blòk. Epi nou menm tou gon kote lè gen moun nan peyi a menm si li vin kache Etazini, Kanada an Frans y ap gen pou yo rele nou. Paske n patisipe nan kraze peyi a. Li pa nòmal pou polisye kontinye ap imilye nan eta sa a. Pou ti m ap gade yon videyo kote yon san sal misye fin tiye polisye a epi li bese li bo polisye a atè a. Se grav man. Moun ki se dirijan peyi an di egzatteman kisa bagay lan ye. Tete bay yo pa bon pou mwen menm marim al travay depi dimanch yèswa map pale ansanm avèk marim nan 11 zè di swa marim dim se gaz yap fè yap mete gaz nan blende pou yo ale pòtoprens pou yo retounen ankò kabarè. Depi yè swa mari m mari m pran bal lòt polisye yo di mari m pran bal depi a 11 è di swa yo ap rele bakòp Frantz Elbé di pa gen cha disponib yo di pa gen cha disponib pandan yo di pa gen cha disponib mari m pran bal nan pye pandan l kouri antre anndan yon kote Yo di m konsa se avè 11 zè a la mari m mouri, mari m pa t mouri depi yè swa. Moun yo kite mari m mouri se te yon sèl bagay m bezwen pou leta peyi m fè pou mwen, se kò mari m m bezwen. M pa bezwen yon goud nan men yo se te, m pa bezwen yon goud, se kò Roberto m bezwen pou m antere Roberto, m pa mande leta peyi m yon goud, Sa pou Pandan de fè pou mwen Se pou l voye al chèche mari m Voye chèche kò mari m ban mwen Nan men bandi yo Yo konn bandi yo byen tete Se pou Pandan de voye chèche kò mari m ban mwen Pou m antere mari m Pou pitit mwen yo wè papa yo Se sa m bezwen pou Pandan de fè Waw eske nou ap viv lontan nou gen timoun koman koman sa ye paske se m pat konnen sa se vreman trist. Nap viv lontan nou pral gen 13 ans ansanm Dedye. Waw. Pral gen 13 ans ansanm avèk Roberto Dedye. Nan ki inite li ye nan pnh la nan ki kò? Nan idmo nan idmo li ye nan idmo li ye Roberto e TT kounya m pa konn kòman pou m fè m bezwen kò mari m TT m pa mande on goud m pa bezwen on goud nan men leta yo pran sa yo yo voye polisye yo al veye plaj prive Se prive yo voye al veye plas prive, ki fè marim mez, ki fè yo rele, yo pa ka jwenn sa pou te sove lavi marim TT, ki fè marim mouri kitem Roberto gen 39 an TT, mwad mas la k bay Roberto 39 an TT, men leta peyi man, leta peyi manje marim TT. Apre sa m pa bezwen anyen ankò. Sèl konfòmasyon m bezwen. Bon, se sye ke ni Frantz Elbe ni ekip li, yo ap tande, dayè yo pa janm pa branche emisyon an. Ou pat konnen sa? Gen Kabarè li te ye Kabarè li te ye li m gendwa rele l la li di Nadège m Kabarè wi Apre sa l di m konsa e nou deplase wi Tankou se patwouy yo gen lè te lage mesye yo ap fè Wè sa toujou rive Wi paske gen yon polisye ki se pwomosyon misye ki di ke misye se yon polisye konbatan ki konn toujou dan des operasyon ak li donk malerezman se konsa misye gaspiye bagay yo tris bagay yo anpil. TT fò edem TT poum jwenn kò marim TT fò edem fò edem poum jwenn kò marim TT mwen m bezwen kò Roberto fòm jwenn kò Roberto TT se poum jwenn kò Roberto. Enben, Nadège, m panse ke la polis nasyonal Dayiti yo tande. Si w wè yon pakèt polisye ki gaspiye nan vilaj, yo pa janm rekipere kadav yo. Gen yon pakèt ki gaspiye nan laboul, yo pa rekipere kadav yo. Gen plizyè ki gaspiye nan savyen, yo pa rekipere l. M ta vrèman swete ke yo rekipere kadav yo, men m sye ke, wè m ap di sa onètman, se si bandi yo vle. Bon mwen menm, nèg sa yo kòm yo pa zanmi mwen, yo pa vle wè m. Men, si gon bagay ke m te ka mande, m ta di nèg yo, si yo poko boule kadav polisye a, omwen lage l bò wout la, paske n deja imilye l deja, nou fè tout sa pou n fè, lage l bò wout la. Pale pou mwen non TT, menm ke yo te lage l bò wout la, yo ta rele men mwen, menm ke Roberto te gen san santi TT, m ta mare li, m ta mare l nan yon dra, m ta tonn sèkèy, m ta antere mari m. Oh manmi mouri wi TT manmi pral gen 18 mwa mouri la wi manmi pral gen 18 mwa mouri e Roberto mouri kitem tou ansent ankò TT. Oh waw ayayay bon bagay la plis ke tris Nadège antouka mèsi nan repale men sa wap dekri la onètman ou metem nan sitiyasyon kem paka kontinye emisyon an men